Si chak moun ki gon pwòch li ki viktim epi li menm li chwazi vin yon chèf gang oubyen yon bandi pou l ka jwenn jistis, Ayiti pa t ap gen moun serye. Ayiti pa t ap gen moun debyen ladan paske mwen menm, ou menm, li menm, nou chak gon moun ki viktim. Nou chak gon moun yo touye nou fason ki dwòl, ke nou menm nou ta swete jwenn jistis pou li. Malerezman, se swa se mistikman parlan kote lajistis pa rekonèt li paske lajistis li menm li syantifik, oubyen se yon moun ke yo touye, ke yo fè yon krim sou li, oubyen yon moun ki sibi de yon krim, ke lajistis li menm pa an mezi pou ban nou jistis pou pwòch sa. Anpil nan nou konn chwazi ale nan avoka mòn yo. Anpil nan nou chwazi ale legliz. Konsa tou nou pa ka anpeche yon lòt antre nan gang pou bay tèt li oubyen pou bay pwòch li a jistis. Men nou ka ankouraje l pa rantre nan gang. Ebyen se menm jan tou nou pral ba w istwa kòman Nou genyen izo vilaj de Dye koman misye vin yon chef kriminel koman misye vin yon sansi kap bwè san ebyen nou vin avek tout detay yo pou ou ki kote misye komanse e kijanl fè rive la ki prensipal rezon ki koz izo vilaj de Dye vin yon asasen yon kriminel yon kadejakè yon kidnapè yon ravisè m pa al tout non sa yo paske depi yon nèg rive nan nivo izo Pa gen anyen ou pap fè. Izo fin fè tout sa l te dwe fè yo kounya se chita l chita l ap bwè gwòg li. Li fin fè tout sa l te dwe fè. Kounya li chita l ap bwè kòb li. Nou pral ba w tout detay. Nou pral menm di w kijan fè Nou pa mande w yon yota, men nou mande w pou abòne, yon pataj, yon kòmantè, yon like. Se sèl mwayen ou kapab fè kè nou kontan. Rapid, n ap kite dosye sa a pou nou antre dirèkteman nan pwen esansyèl oubyen nan sijè prensipal emisyon an. Jodi a nap pale w de Izo, Izo se yon chèf kriminèl kap dirije yon gang ki rele 5 segond ki twouve oubyen ki lonje kò l nan Vilaj de Dye. Men sa fè kèk tan depi chèf gang sa okipe zòn sa paske depi aprè arestasyon Anèl Jozèf ebyen zòn nan pa tap dirije pa yon lòt moun se te Izo 5 segond ki tap dirije zòn sa. Men fò m di nou, avan Anèl te gen Adly. Ebyen, aprè Anèl vin gen Izo. E aprè Izo ap gon lòt. Sa vle di, ap toujou gen chèf gang. Men m fè paralèl sa oubyen rale sa avè w, se jis pou m montre w, pa oblije se menm rezon an k fè plizyè nèg bandi. Paske, Izo, Jodia m pral esplike w ki rezon k fè l vin bandi, men èske se menm rezon an pou Manno? Èske se menm rezon an pou Lamò 100 jou? Èske se menm rezon an pou Babekyou jodia Ariel Henry achte, ki gen zèb nan bouch li k pa ka pale? Èske se menm rezon an pou tout nèg sa yo? Non. Se pa yon sèl rezon ki ka koz yon moun vin bandi. M pa baw rezon k fè izo, men chak nèg yo gen istwa pa yo. Gen nèg, se paske yo lage yon dosye sou do l, ebyen yo, li pa vle yo arete l, ebyen l tou nan mawon. Sa w tande a, tout bèt jennen mòde, epi nèg la vin yon chèf kriminèl wi. De, de prim abò, ki pa t janm yon kriminèl wi. Gen nèg se konsa l chwazi vin bandi. Antouka, rete la, nou fin pale w de istwa Izo, nou pap pran lòt sijè. Ebyen medam mesye men kòman ou ta pral genyen izo ki vin bandi fòm di nou izo selon jan rebèl dòsena fòm bay kredi a paske se li nan yon emisyon te patisipe sou scoop yon emisyon ki rele ayiti deba ki anime pa mako kanpany van epi pa val kanpany epi pa pdg a wi Gary Pierre Paul Charles, ebyen li bay anpil detay, tout sa m pral di w yo se bagay ke misye di. E misye, pawòl sa yo ou ka fè yo kredi paske se misye ki t ap prezide komisyon dezameman an. Sa vle di se Jean Rebel Dorcénac t ap prezide l. Li te chita avèk tout nèg sa yo pou wè kòman yo te kapab tounen Avèk lapè e se konsa yo ta pral kreye Jenèf. Jenèf ou wè k vin vire ki rete pou Babekyou kòm si se byen prive Babekyou a. Ebyen, fò m di nou selon jan rebèl Dòsena, Izo te genyen yon frè l ki s on foutbolè. Aprè sa, li genyen yon kouzen l. E kouzen an s on nèg misye t apresye anpil pou m pa di te renmen anpil. Ebyen, yo la ap vire nan swit. Jan rebèl Dòzena menm fè konnen ke gran frè Izo a te menm konn jwe nan chanpyona premye divizyon an. Sa vle di, se yon foutbolè ki genyen yon minimòm de talan kanmenm. Ok, an nou tounen. Kounya, pandan Izo avèk kouzen l lan ap travèse pou rantre, Andedan Vilaj de Dye, sa w tande a, gen yon baz ki rele baz Pilat, eben ki anba titèl yon lòt chèf gang ki rele Egzekyèl, se yon chèf gang legal, eben baz Pilat tire kouzen Izo a an prezans Izo. Nou tande? Baz Pilat k ap dirije pa Egzekyèl, men baz Pilat sa a se yon baz ki gen anpil polisye ladan l, Ebyen baz pilat vide kouzen izo a atè an prezans izo. Izo fache, l estomake epi izo di li menm lap pran zam fòl mache pran nèg pilat yo. Fòl vanje san kouzen lan k koule a. Epi depi lè sa a l antre nan gang. Men l kòmanse ap vire avèk Anèl, vire avèk Anèl. Epi sa w tande a, yo vin arete Anèl ba w. Epi sa w tande a, Izo vin nimewo 1. Gen moun ki di se nimewo 2 paske gen moun ki di se Manno ki nimewo 1 an. Men Manno tèlman fè silans, menm jan tou w gen anlè a, anpil moun konnen se Dòl la. Lè m pale de Dòl la, nou wè de kiyès m vle pale wi. Anlè a nan Gran Ravin wi. M vle pale de Bougòy. Ebyen, idòl la, anpil moun konnen se li ki nimewo 1. Konsa anpil moun di se Ti Lapli paske Ti Lapli fè plis bri ke idòl la. Ebyen, se konsa tou, nan vilaj, Izo fè plis pale de li ke Manno. Anpil moun ap di se Manno ki nimewo 1, men tout peyi a konnen se Izo, chèf mafya a. Se li ki nimewo 1. Ebyen, li misye rete la avèk Anèl, apre sa yo vin arete Anèl, epi Izo li menm, li vin nimewo 1. Kounye a, lè Anè vin sove nan prizon, anpil sòlda ki te nan do Anè l vin kontan. Pandan yo kontan konsa, Izo li menm li fristre paske Izo pa wè li menm ki pral ti sòlda Anè l ankò paske an absans d'Anè l, li te vin wa, sèl mèt e senyè anba a. Ebyen, tout sòlda k te kontan lè prizon Kwadèboukè te kase a, ebyen Izo fizye tout. Aprè sa, hum, Anèl tonbe nan de men. Nou konn kòman istwa sa te fini. Enben, se jis pou m di nou, si se vanje Izo te bezwen vanje san kouzen l lan, se pa t yon rezon pou l te fè tout tan sa a kòm yon chèf gang E tout lòt moun l ap kidnape, l ap tire yo, yo pa gen anyen, absoliman ryen pou wè avèk nèg baz Pilat ki te tou yon kouzen l. Si se baz Pilat ou te bezwen, ebyen pann ou chèf la, ebyen mache pran nèg yo, epi sa w tande a bay moun lapè, libere Matisan. Konya ou toujou rete? Eske sa se pa yon pretèks ou pran paske kouzon lan te mouri konsa epi ou menm ou tou pran woulib la? Eske sa sifi pou nou padone ou paske yon kouzin ou te mouri ou pran zam pou goumen? Non monchè e kriminèl ou ye. Ou pa gen lòt plas ke simetyè monchè. Non monchè pa gen sa. Pa gen bagay sa. Hein pa gen bagay sa monchè. Paske poko janm wè yon leta k fò vrèman ki fè wap bat kòw konsa kounya m wè se pisin, inogirasyon wap bat kòw humm se yon jou la jou tande yon jou la jou e jou sa a humm m swete nou wè klè ladan l mesye antouka se konsa jan rebèl dòsena esplike izo vin yon gwo gwo gwo kriminèl se fason sa son kouzen l ki te viktim an prezans li epi li menm di fè ke l te renmen kouzen anpil epi. Li pran zam pou vanje pou bay jistis avèk kouzenl la. Medam mesye nou te kontan pote emisyon an pou ou nap kwaze talè pou yon lòt emisyon. Abone si w potko fè sa si w te fè sa mèsi, kòmante, pataje, like, mande fanmi zanmi. Abone avèk nou tou nap kwaze talè. Nale.